Sa w pral gade la a, medam e mesye, zanmi, konpatriyòt, TV lakay Haïti.com yo, li pase nan Dèlma 70. Selon enfòmasyon ke nou genyen, e ben sou ti bout videyo sa a ki pa two long nou pral envite w gade. Istwa gade travay ke bandi ak gwo zam ap fè gwo lajounen an medam se mesye ou pral sezi wè koze Nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa e pa bliye ou sou TV lakay Haïti pwen kòm nan dezyèm video sa nou pote pou ou la ou pral dekouvri tout istwa kache ki gen anndan lapolis la rezon ki fè Frantz Elbe ki se DG pnh la medam se mesye chak lè yon bandi touye yon polisye, enspektè, komisè, misye toujou relax, kè kal, li pa janm pran okin mezi, li pa janm doke bay repons ak bandi yo, ou pral sezi tande rezon ki fè sa e kounye w pral wè, peyi dayiti medam se mesye li pap janm chanje, peyi dayiti pap janm sòti nan sa l ye a, ap toujou gen gang, ap toujou gen bandi e ap toujou gen nèg anndan. Leta a menm kap finanse gang ap toujou gen nèg anndan leta a menm ki se kòkòday ak bandi wap toujou jwenn 2 nèg anndan leta sa ki ki se parenn pitit chèf gang anndan peyi sa enben medam e mesye nou pral fèw dekouvri tout dosye Frantz Elbe avan yè la a izo atake Li kebe on polisye. Gen blese, sa ki chape poul yo leve kouri e kite machin ak tout zam. Jiska kounye a la, fanmi polisye sa a, manman, papa, sè, kouzin, kouzen, tout moun de men nan tèt paske jiska prezan pèsòn pa konnen èske polisye sa li vivan oubyen polisye sa li menm li deja mouri. E nou konnen nèg Izo yo lè yo kenbe polisye, li vrèman difisil pou nèg sa yo lage polisye sa a vivan. Uhmm li vreman difisil e nou konnen izo misye renmen manje polisye anpil gaspiye yo ak manchet mete yo nan bouret al lage yo sou pil fatra donk se aksyon sa izo misye mennen ak polisye enben jodia la medam e mesye nou pral fè tande lot odyo ou pral sezi tande rèl ki genyen koman polisye ap rele ap mande sekou. Se byen domaj, pa gen moun ki pote yo sekou, pa gen moun ki vin ba yo èd. Kidonk, Frantz Elbé nan van glase li, nan van frèt li, l ap dodine, alòske misye voye polisye yo al mouri, donk anba men bandi, epi sa k pi rèd la, nèg yo mèt te tande polisye yo nan difikilte, yo mèt te tande polisye yo rele mande sekou. Yo pa tande bagay konsa. Kidonk, pa gen sekou nan lapolis sa a, depi w tonbe anba men bandi, reziyen w pou bandi manje w, pa gen moun k ap vin ede w sòti anba men nèg yo. Antouka, nou pral envite w gen plis detay avèk Lyonel Lazarre, misye pral mete koze deyò, ou pral sezi. Kòmante, like, pataje. Ou se polisye e ou te antre nan lapolis pou te sèvi e pwoteje. Donk jounen jodi a la sitiyasyon an, gen anpil polisye k fristre, gen anpil polisye k move kou kong, ki estime ke Doktè Ariel Henry k ap jwe 2 wòl, k ap jwe 3 wòl la, prezidan peyi a, premye minis, epi minis enteryè, li pa regle, e pandan gouvènman l lan tou li te minis kilti tou. Ok, li pa rive regle anyen serye selon polisye yo Ki voye mesaj bay misye maten an di sal pa konprann nan pi fò pase l yo pa konprann jan misye ap jere peyi a yap plede mouri li pa li pa janm e e kòman di sa li pa janm e li pa janm kòmsi sòt sou nòt men lè gon chen k mouri aletranje doktè Henry sòti twit Lionel Lazarre. Epi yap masakre moun pou li. Lionel Lazarre. Ki pozisyon Sina Bo a? Mwen salye Dayi, m salye Pyè Maten Tatout, m salye Elexidor Josye, m salye Louko Desir, m salye tout oditè oditrice Maten Deba yo. Anpil polisye abitye avèk vwa sa a, se Lionel Lazarre, kòdonatè jeneral Sina Bo a ki se sendika nasyonal polisye ayisyen yo. E mwen menm m panse ke jodi a la a dwe gen yon lòt apwòch ki fèt pa rapò avèk polisye yo, pa rapò avèk petèt tretman ke polis yo ap denonse toutan ke yo ap jwenn. E pito konnen ke nou menm nou pale prèske chak jou avèk polisye yo. E fòk mwen di w ke le 28 desanm ki sot pase la mwen te gen chans rankontre avèk Direktè Jeneral Lapolis la Misye Frantz Elbé avèk Enspektè Jeneral an Chèf la, nou te pale de yon pakèt bagay, de pwoblèm. Sitiyasyon ki genyen, jan lari a ye, fòk gen yon sètèn konfyans ke pou pèmèt ke polisye yo kapab santi ke yo nan men yo, ke yo ap travay. Nou kapab remake tou pandan dènye tan sa yo, pandan de ke ane ki sot pase a gen 54 polisye ki tonbe anba bal e pou kòmanse ane a nou gen 4 polisye ki deja pèdi lavi yo. Nou menm onivo Synapoh wa nou santi ke sitou bò kote gouvèneman, pa egzanp nou konnen ke Doktè Doktè Ariel Henry se li menm ki prezidan CSPN nan, li se minis enteryè ki donk li jwe Prezidan e vis prezidan, prezidan e vis prezidan. Efektivman, li prezidan, li vin vis prezidan epi tou li se premye minis peyi a tou. Kidonk. Li se prezidan tou. Li se prezidan peyi a tou. Bon, li premye minis, li prezidan, li tout bagay. Kidonk, mwen menm panse ke dwe gon travay ki fèt apwofondi aktyèlman la a pou pèmèt ke polisye yo kapab reprann konfyans yo. Paske anpil polisye nou pale ansanm avèk yo la a, Mesye yo pale ansanm avèk nou. Lòt semèn nan lapolis la ap gen anpil ti pwoblèm. Menm son fantom map evite pou Doktè Ariel Henry wi. Son fantom map evite pou li wi. Huh! Bon, mwen menm m panse ke fòk dyalòg yo fèt kanmenm pou n konnen ke kòman ke n ap konsidere polisye yo, kisa ke n ap fè pou polisye yo, ki avantaj ke n ap. bay pèmèt ke polisye yo jwenn jodi a la li klè li li klè pou pou tout moun kèlkeswa yon polisye ou tap touche 100 mil goud la le mwa li pap ka itil ou anyen lè ke nou konnen ke gon ansanm de avantaj sosyo ke polisye a li pa genyen lè kounye a la yon polisye al lopital lèl rive avèk yon kat asirans lopital la di ke yo pap pran kat asirans sa paske asirans ofatma asirans ofatma bay pwoblèm anpil anpil anpil. Efektivman, efektivman. Kidonk, nou menm se de bagay ke nou denonse o nivo Synapoh a. Kòm nou te gen chans pale avèk Direktè Jeneral Lapolis la, li di konsa ke gon ansanm de dispozisyon ke li pral pran la, yo pral pran ansanm la pou wè kòman gon ansanm de amelyorasyon ki kapab pote. E nou menm o nivo Synapoh a, nou pa ta swete petèt ke se de dirijan anndan Leta ki pèmèt ke gon Lapolis la vin. eksploze e se pa sa ke nou ta swete men tout kondisyon reyini la petèt fristrasyon ke polis yo genyen e kou lavi a ki chè maten jodi a la Izayi wap peye yon polisye 30 mil goud ki pa ki pa vo 200 dola ameriken paske Normil Ramo Normil Ramo yo fout lon fantom nan bouda l yo Normil Ramo yo fout lon fantom nan bouda l paske l te mande pou peye polisye 50 mil goud epi moute ti kat la a 25 mil goud. Hein? Eh, menm polisye sa yo, menm yon seri de polisye ki te nan fantom, yo menm ki lage nan mouda Normil Rameau. Poutan se Normil Rameau ki ede yo sòti nan yon seri de bagay. Ki ogmante ti kat la ki te 2, 10 mil goud, ki vin mete l 15 mil goud. M panse ke jodi a la, yon polisye ajan 1 pap touche 200 dola ameriken. Paske 200 dola ameriken, li nan 6 mil konbyen dola, yon polisye ajan 1 li pap touche kòb sa a. Mwen menm, nou kwè ke nou te ekri Premye Minis Ariel Henry nan dat 28 desanm ki sot pase la pou nou te fè pa de pwoblèm sa ki genyen la pa rapò a kou lavi a, pa rapò avèk gaz la ki monte a, salè polisye yo. Li pap reponn ou monchè. Ou pa ou pa OP. Ou pa OP. Si ou te OP, ou tap bay pwoblèm, bay chalè. Yo tap reponn ou rapid wi. Yo tap voye sak lajan ba ou wi. Bon mwen menm m panse ke nou menm nan Synapoha a nou fè tout sa nou te genyen pou nou fè e nou ekri premye minis Ariel Henry nou solisite tou pou pèmèt ke polis yo kapab chanje chèk yo nan tout bnc ki gen nan peyi a piske nan mwa desanm nan la nou pèdi yon polisye ke nèg krache dife yo pran pandan ke li tap sot chanje chèk li. Pa menm yon nòt de deplore pou de la primature. Bon, mwen m pa kwè ke te genyen yon nòt swa nan Primati oubyen de Direksyon Jeneral Lapolis ki te pou deplore sa k ap pase la yo jodi a la. E èske ou konnen se tout bagay sa yo ki pèmèt ke gen anpil polisye ki pran de desizyon la pou yo fè yon lòt bagay? Se paske yo santi. Se lè petèt yo egziste sèlman, lè yo nan operasyon yo konnen yo la men imedyatman ke yo viktim, yo pa santi ke gon nòd pou senpatize ansanm avèk polisye avèk paran polisye yo. Nou menm nan Synapoha, nou swete ke gen de dispozisyon ki pran paske lapolis la la, li sou wout pou l pèdi yon pakèt polisye selon echanj ke n gen avèk avèk yon bon nonb de polisye piske nou menm nou sou tout gwoup polisye nou tande fason ke yo ap pale si yap pale konsa fòk gon bagay ki fèt rapid epou pèmèt ke sak kapab rete rete men se pa kondisyon yo k bon pou yon seri de polisye aktyèlman la nou gon polisye udmo Map voye imaj yo moutre w. Li gon pitit li k pran yon bal le premye janvye. Son bagay tèt chaje. Lap kouri monte desann la pou l jwenn èd pou yo kapab ede l. Li poko jwenn. E asirans ou Fatma pa ka kouvri l pa ka fè anyen serye. Depi w ale avèk lopital avèk kat ou Fatma sa, asirans ou Fatma sa, yo kouri dèyè w. Li pa ka fè anyen ansanm avèk li. Kidonk mwen menm, mwen kwè ke direktè jeneral lapolis la. Eske se volonte li pa genyen? M pa ka di ke li pa gen volonte. Anpil fwa, li moutre ke li vle ede, li vle bay rezilta, men eske. Gouvènman pa bal mwayen! Ou mèt di sa wi! Gouvènman pa bay Direksyon Jeneral Lapolis la mwayen! E sa wi! Depi gouvènman pa bay mwayen, èske w konprann? Epi depi gouvènman benyen chanje Direktè Jeneral la, e mwayen l ap kòmanse pa ba li wi! Li pa bal mwayen! Efektivman. Kidonk, nou konnen ke gon kesyon de mwayen. Mwen menm mwen toujou di l nan kèlkeswa medya ke m pale a. E kèlkeswa direktè jeneral ou mete la a, m pa di l pap vin bay rezilta non, men depi gouvèneman pou di w li pa ba w mwayen, ou pap kab bay rezilta ke w ta sipoze bay la. Kòrèk. Lè nou konnen ke DGLB li se fè pati de se yon polisye ke l ye, Klè. Li kon, li sot nan baz lapolis la, li fè plizyè depateman kòm direktè depatmantal, li konnen efektivman yon ansanm de pwoblèm ke polisye yo genyen. Son nèg ki soti a la baz, depi ajan 2, ki rive kòm direktè jeneral. Menm jan avèk Jedeon. Epi li rive, kisa l fè pou polisye. Wi, wi, se, se sa m di w. Yo pa pral akonpaye l, yo pa pral pran, si yo pa bay l mwayen. Gwoup moun ki te enspektè nan lapolis nasyonal dayiti. Kidonk, nou pa ka di ke l pa gen volonte, men nou plis santi ke gouvèneman an pa vle bay direktè jeneral lapolis la mwayen pou li kapab fè travay li vre. Mesye Lazarre, poukisa, mesye Lazarre, mwen m pa, m pa, sa, bon ok, gouvènman pa ba w mwayen, lapolis gen yon bidjè. Si bidjè a twò pa sifi nan konsèy m pa konnen ki kote pou direktè a mande plis kòb. Si l pa di anyen, m pa janm tande l plenyen anyen. Sa vle di l gen mwayen l satisfè ak sa yo. E pa nou k pou ap di yo pa ba l mwayen. Se li k pou di yo pa ba l mwayen. Se li k pou di sa l gen kòm mwayen pa sifi. E pa nou k pou di l pou li. Sinon l demisyone l kite pòs lan. E travay pou l travay, travay avèk sa l gen nan men l. Si l pa kapab, ki kite l kite pòs lan. Oubyen l mande mwayen. Moun ap mouri, jenn fanm ap mouri, jenn gason ap mouri. Aktyèlman la nan Doko, lapolis, bon m fè w tande yon son non e Lazarre, pandan w ap pale a, ou mèt fè yon ti tann sou ling nan. An, e kon se menm bagay lan, kòm se, m pral fè w tande, lè w fin pale. M pral fè w tande yon son, 2 polisye ki an difikilte nan moman n ap pale la la menm, kote nèg Vitolòm yo ap mache sou yo la nan Doko. Nan moman an la wi, ban m fè n tande. Laza tann nou la, tann nou la Laza. Ok mwen la. Kote, kote bagay sa a? Yo menm gentan fè mò pou nou. E nan Franswa egzakteman. Ok, bagay la konplike. Finalman yo fè mò pou nou. E tout moun nan lari la, n ap frape men. Jan w te mete l premye fwa e konsa pou mete l. Pa de nan tèt mwen. Nou konnen jan tout bagay ye. Nèg yo rive sou nou 3 machin, lode ap bouche epi nèg yo ap frape. Nou poko gen repons lapolis. Ditou ditou, sèl ekip sou plas la. Pa gaspiye l ou menm. Pa gaspiye, fè tout rezèv. Ret a gouve, ret a gouve. Ret a gouve. Alò, men de polis nap pale a wi. Direktè a nan biwol li chita la wi. Polisye sa kap pale la, ou konn sil pa sil ap pase jounen an? Ou pa konn sil ap fin fè jounen an non. Epi premye minis lan la, e nan biwol li ye wi. Ou tandel se minis enteryè, ou tandel se minis enteryè. E nan biwol li ye la wi. Li gen polisye dèyè l tou wi. Mwen polisye sa yo k dèyè l la, eske nou te nou te pase nan menm akademi avèk sa kap pran bal sa yo la a, kap tire la kounye a? Eske n te nan menm pwomosyon avè yo? Eske n te konn ap pase mizè nan akademi menm jan ak nou a yo? Kòmsi lè nap mache frape machin moun nan lari an lè lè swadizan chèf nou an ap pase kòman n santi nou lè frè nou konfrè nou nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan difikilte sa yo kòmsi la m ta di w la mwen menm m ta polisye m ap pran zam mwen m depoze l m retire kò m monchè kòmsi m la m pral m pral touye tèt mwen la poukisa. Pou Ariel Henry kap byen pase la nan biwo l la, pou DG ak chita nan biwo l la lap friz nou la? M panse ke nou, mwen apèn enfòme de sa kap pase la, nou menm se responsablite nou pou nou enfòme tou avèk responsab yo pou n konnen ki dilijans kap fèt pou pèmèt ke yo pote sekou avèk polisye sa yo ki twouve yo an difikilte. Le mot de la fin Lionel Lazarre. Le mot de la fin. An tèm de konklizyon. Bon, mwen menm m panse ke mo de la fin an, ki sa l ye, se pèmèt ke pou nou fòse leta santral ba lapolis la plis mwayen, plis ekipe polisye yo, mete polisye yo an konfyans, pèmèt ke kesyon asirans polisye yo li rezoud. E n ap tou lanse yon mesaj tou bay polisye yo pou nou di polisye yo moman yo ekstrèmeman difisil. Nou pa di yon polisye pou l pa al travay, se djòb polisye a pou li ale travay. Men, lè, pa rapò a sa k ap pase la a, nou wè gen de ka ki sot pase, e, e, Kafoufèy avèk anba lavil la. Nou mande polisye yo pou yo trè vijilan a chak fwa ke y ap travay. Evite de polisye al travay nan yon zòn nou konnen ke ki frajil. Se mesaj sa ke n ap lanse bay polisye yo pou n di polisye yo, lè y ap travay tou, kesyon telefòn nan depoze l yon kote, lè ap fè tchèk machin tou fòk yo plis sou men yo paske advèsè a li ap veye yo jodi a li vrèman difisil ou menm antanke polisye ou menm lòt moun kap pase pou rete pou wè 3 polisye ap travay yon kote pou tèt tou lè 3 nan telefòn li pa fè sans e nou menm nan Synapoha a nou gon kanpay de sansiblizasyon ke nap kòmanse apati de lendi ki ap vini la e nou deja lansel kidonk pou n mande polisye yo pou yo trè vijilan, trè pridan e ankouraje responsab inite yo, responsab baz yo tou fè sa k rele veting pou poli, e pa ve, ve, veting non, fè sa k rele brifing pou polisye yo chak maten, pale avèk polisye yo sou konpòteman yo sipoze genyen. chak fwa ke yo pran lari a, sa kapab pèmèt ke yo evite yon seri de bagay. Bon, e Lazarre, mwen mande w yon dènye bagay, bon, se, se ou menm avèk Esaü ki, ki de, ou se polisye aktif, Esaü se ansyen polisye, èske, èske lè polisye a al fè yon djòb epi l tonbe sou, sou yon ekip nèg ame, si yo kòmanse ap goumen, brigad la, m pa konnen kòman yo rele sa, brigad la k ap fè travay la ki tonbe nan yon gètapan oubyen yo tonbe sou yon gwoup poli. Èske èske yo yo yo kontakte e komisarya yo? Yo di me yo an danje, me sa k pase. Èske pa gon nonm de tan? Èske lapolis pa gon yon bay nonm de tan pou yo ta gentan a mesye m ap mande yon bagay stipid. M gentan wè Ezayi ri. Men konbyen tan? pou la police gentan e voye sekou pou nèg yo pa gentan pou bay vilaj de Dieu a pa repete ankò paske vilaj de Dieu a nèg yo ap rele anmwe yap rele moun pa janm gen moun ki vini konbyen tan lè nou lekòl la mesye nou konbyen tan yo di nou ke yap gentan vin jwenn nou. Bon mwen menm m panse ke nan kad yon operasyon ki planifye tout bagay sa yo sipoze la alò map pale w de operasyon ki planifye Gen moun ki la e a chak fwa ke mesye kap mennen operasyon yo an difikilte ke yo bezwen bakòp, gen de moun ki la menm ki pou aranje yo, ki pou pote sekou. Men nan ka ou pa egzanp ou sot dim la, sa pral depann de ki kote polisye yo al fè sa yo gen pou yo fè a. E ki donk mwen menm m panse ke dan limedya, imedyatman ke polisye yo an difikilte, yo. mande sekou otomatikman menm lè ke polisye a se ta yon aktivite prive ke lal fè depi polisye a li an danje li kapab rele nenpòt komisarya ki nan zòn nan ki pi prè a ke li kapab mande sekou lè sa a fòk genyen sekou ki al jwenn li paske se pa paske jou a li menm li pa tap travay paske tout otan ke ou polisye pa gon kesyon de egzèsis fonksyon Ou polisye jiskaske w pa nan enstitisyon an ankò. Ou polisye menm lè w an sivil. Se menm jan tou m te kapab di w mwen abite bò radyo eklè epitou gon pwoblèm nan radyo eklè, y ap mande sekou, mwen polisye mwen la m kwaze bwa m mwen pa m pa ale, radyo eklè kapab pote plent pou mwen paske yo te rele sekou mwen pa vin ba yo sekou paske m s on m s on pol polisye. Li valab tou pou. polisye a menm lè se ta nan aktivite pèsonèl li l ale, li gen dwa, si l an difikilte, pou l mande sekou e lè sa a fòk gen moun ki kapab reponn li pou pote sekou ansanm avèk li. Mèsi, bon wikenn. Mèsi, ou menm tou. Ou wè kesyon lapolis la, Pyè Mathieu? E n ap ajoute tou, se pa menm sèlman polisye. On sitwayen ki an difikilte, on sitwayen pa pote sekou avè l, li te kapab. Wi, son enfraksyon li ye. La lwa pini sa. Le fè ke yo pa pote asistans a on moun ki an danje, se. Son enfraksyon. Alò sa k rive mesye. Men Ezayi, men ou menm kòm polisye, m panse ou siyen papye pou sa. Si w wè nan sa w prale a, li pa bon pou ou oubyen ou pa gen ase de. de m te kap di w ou pa byen ankadre pou ale ou pa gen pou foure tèt ou nan bay sa alò polisye a sèlman la pou l pa e.